San divèsyon, jodi a nou menm nou la nou pote sipò nou avèk Senatè Youri Latortue, omwen se lòm dosye ki te toujou ap denonse nèg sa yo paske li te sòti bò kote yo, li te wè nesesite pou peyi a chanje ke li te parèt li vin nan popilasyon an ke li te di men kijan bagay yo sipoze fèt. Se poutèt sa jodi a nou menm nou la nou pote sipò nou, nou di ke lanbe! Li gen 3 mwa devan l, paske nou menm fòk nou chanje kondisyon de moun ki pi vilnerab yo. Nou menm nou kwè lan batay la se batay byennèt sosyete ayisyèn nan. Se poutèt sa jodi a nou menm nou la. Nou di Lanbè gen 3 mwa devan l paske nou di tout moun ki di yo pa dakò Lanbè, kote n vle ale? Paske si n ap pale de konstitisyon, chak lè bagay la bon pou ou rale, lè l pa bon pou ou, ou kenbe. Si n ap pale de konstitisyon, ki bò pou n ale? Nou pa lan okenn dimansyon ke nou menm nou kwè paske nou pran gaz, nou pran bal. Nou tounen ti lepè nan lari a, jodi a fò popilasyon ayisyèn nan rale yon souf paske chak 3 mèt gen nèg ki kenbe zam, kote lapolis pa egziste, kote nou menm popilasyon sivil la nou lagè pou kò nou, paske lapolis tout represyon l fè se sou nou menm militan, li fè l, li pa janm fè l sou nèg avèk zam, paske li kwè ke li pa ka viv ansanm avè l, paske tout kote kote gen zam se antèt ki genyen, tout kote gen zam se kòb ki genyen, nou menm. Nan lari a, nou t ap goumen pou nou chanje kondisyon de moun ki pi vilnerab yo. E jodi a, nou menm nou kwè ke nou di nou prale lanbè gen twa bra devan l, paske nou menm nou n ap respekte konstitisyon. Se sa k fè ke nou menm nou fè twòp tan n ap remonte listwa. Fòk nou pale de Desalin twòp, fòk nou fè yon bagay pou byennèt sosyete ayisyèn nan. Se poutèt sa jodi a nou la. Represyon pa represyon, lapolis jodi a fè yo konprann nesesite pou peyi a chanje paske nou konnen lapolis se oksilyè de lajistis. Nou pa t konnen lapolis te gen yon enstitisyon ki te itilize l. Sa se pratik rejim Jovenel Moïse. Arete ministre la jistis la abo 3 katriyèm arete gonzag 2 arete chèf la polis la abo sekyèm sizyèm moun nan kiyès nou konnen li ye li pa magali a vivan jodia nou di ke kominote entènasyonal la chat sa. li gen mèt chat la, li gen mèt papa chat la manje chat la, jodi a nou menm militan politik, nou di nou pa konn fè zak, e jodi a nou kanpe pou nou di kominote entènasyonal la, nou vle swa lanbè a, e nou kanpe dèyè l, n ap di tout moun sa jodi a, paske Ayiti rive nan moman la, kote pa gen sekirite nan peyi a. Pou nèg yo di mousye chèf de la polis, pou di ou sekirite pale nasyonal, pou fè konplo, pou manje, pou manje yon prezidan. E n ap di ankò, jodi a, kote nèg yo manje Jovenel Moïse? Kote ti Klod? Ti Klod se asasen nimewo 1 nan zak Jovenel Moïse la. Jovenel, Jovenel, vole pa pwòp zanmi, pa pwòp papa l. Anben, jodi a n kanpe pou n di mesye yo, atansyon! Moun ap, ou pa konn tande moun ap di ou se pwofèt mwen. Depi wè m di yon bagay an politik, si w pa swiv mwen, djòb pa w. Nòmalman ou te anonse prezidan sa te ka rive. M pa t anonse sa, men m di li pa ke jan l ap gouvène a, li pa bon pou peyi a, li pa bon pou li tou. E ke si l pa chanje bagay yo, m ap rale kò m. M te di l m ap ba l 15 jou. 15 jou a rive, m pa wè, m pa wè menm yon tandans pou chanjman fèt. Yon prezidan de la repiblik se li ki garan sekirite chak grenn sitwayen sou teritwa. E lè Jovenel fèk eli, mwen di prezidan safety is job number one. Mwen di a ke sekirite pou ou, pou fanmi ou, pou tout chak grenn ayisyen se premye preokipasyon pou genyen. Se premye bagay m di l lè samdi m chita lakay li ansanm avèk lakay li. Kounya la mèt Jan jwon tou destitisyonèl piske prezidan asasine nou wè premye minis Mahi an te deja remèt demisyon li lap jwe le tou pou le tou ke li menm li ta vin prezidan la ki kote nou ta dwe ale la aktyèlman la pou kasasyon sinon nou pa konnen. Bon e banm di w yon bagay byen. Mesye Claude Joseph fè yon pike dezòd alò ke li pa t gen okenn stati legal. Pase m ap fè w konprann yon bagay. Se yon ak ki detwi yon lòt ak. Sèt, prezidan an te nonmen misye prezidan, e, eskize mwen, e premye minis la ye. Par la swit, li vin nonmen Ariel Henry premye minis. M pa konn si se prezidan men sa l nonmen tèt li a. Moun pa konn nonmen tèt ou, bon amwenke se yon koudeta ou di w fè. Si w di w fè yon koudeta, w ap pran responsablite koudeta w, epi kounye a la nou menm nou pral etidye bagay la a la limyè de koudeta. Mwen menm pou mwen menm, sèl moun ki gen yon lejitimite anndan peyi a apre lè jij de kasasyon ki gen kèk ladan yo k pa la, Se son lè ti senatè restan. E mentnan si senatè yo yo menm yo di w yo vote yon rezolisyon yo nonmen Lambert prezidan pwovizwa, prezidan Lambert se sèl moun ki gen lejitimite ki kapab asime pòs la. E vin jwenn yon bann pati politik siyen dakò ak sa. Phtk dakò, Lavalas dakò, ala dakò, yon bann pati politik, aa dakò, yon bann pati politik. Donk, pati politik sa yo, yo reprezante linivès inivèsalite de zoufa yo. Donk, mwen menm, m pa konn kot ti Claude Joseph prale, paske si l di li reprezante nou, nou menm nou di non, ou pa reprezante nou, ou pa gen okenn lejitimite. Mwen menm, ki sou e trè saj. De la part de Claude Joseph, boujwa kite bagay la monte nan tèt li paske tout prepare ti bagay la monte nan tèt li. Poul fè plas nèt, kite desizyon majorite moun yo pran, pati politik yo pran nan peyi a. Se yon lanmò ki frape tout moun, se yon lanmò ki choke tout moun. E jan m t ap di l talè a la, komisè gouvènman an, lè l ap aji konsa, mwen menm kòm avoka m ap poze tèt mwen kesyon sur la technicité de l'enquête. Paske pa bliye ke Léon Charles, minis Claude Joseph, avèk tout lòt moun ki nan CSPN yo, Yo te sipoze dèyè bawo deja. Yo te sipoze premye moun ke dcpj tande. Fòn konprann wi fòn serye si nap fè yon travay pou n pa fè kòve. Paske lè wap envite Youri Latortue yon ekip bann lòt moun se nòmal ou gen dwa envite yo kòm komisè gouvènman. Men sepandan eske yon nèg kap fè yon travay serye eske se la efektivman pou l te kòmanse? Se la map poze kesyon. Lè w gade Youri Latortue c'est un adversaire politique. Kè son kò. Bon ki bon lòt moun sa adversaire politique. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est. Nul n'est au-dessus de la loi. Invite yo kounye a la, est-ce que ça va aboutir à un résultat sérieux et concret dans l'enquête? Se sa map poze nan kesyon. Eske envite yo la kounya la, se pa on sòt nou te ka asimile nan yon pèsekisyon politik, lè ou konnen Youri Latortue se advèsè nimewo 1 Jovenel Moïse? Mennaj poukisa DG Léon Charles li menm pa vin reponn kesyon lajistis? Paske DG Léon Charles se le responsab an chèf de lapolis nasyonal. Ou ka konprann ke DG Léon Charles te sipoze premye moun ki gen yon sèvis de ransènyeman sou kòman prezidan ap viv. On prezidan pa ka ap viv pou inè dezè di maten bagay sa ap fèt la, men nan pèsonn pa konnen, li pa posib sa. E fò n konprann depi lontan m te toujou di nou li, sèt kesyon de sekirite an Ayiti son bagay ki frajil. Si prezidan pa an sekirite lakay li, e mwen menm kounya menm, e pèp la, e moun sa yo, li fò n konprann wi. Sa k ap fèt la la, m pa vle ke se de kòve politik, de similak politik. Paske fòk n jwenn rezilta. Mwen menm lè m ta fè advèsè Jovenel wouj. Tout moun konn sa. Men antanke Ayisyen, sa nou chòk. Mwen sou konprann non, le prezidan a ete tòtire. Men ou wè son moun ke yo bat avèk vyolans. Men la nè pa lka. Eske Jovenel ap jwenn jistis? E nou espere sa. Mwen mwen di sa. Gen de moun la toutotan ou mare yo men pa gen anyen k ap fèt pou mwen la. Gen de moun la, si yo poko rele yo devan tribinal, rele yo devan lajistis, ekoute, depi lè Jovenel mouri an, te sipoze gen moun ki dèyè bawo deja wi. Depi lè, non men ekoute, ekoute, ekoute, banm di, timoun pa antre nan jandam. Map di sa ankò, mwen menm sim direktè, sim direktè jeneral lapolis kounya la, sim direktè jeneral lapolis, gon bagay konsa k rive mwen m pot tèt mwen nan gadavi m pot al mwen di fè ankèt sou mwen. Paske mwen se premye moun ki responsab lavi di prezidan. Kot sekirite yo? Kot nèg k ap jere sekirite fanmi an? Kot usgpn? Kot moun sa yo te ye? Ayiti pou nèg yo antre alèz. USP, Kote yo te ye? Fò w konprann ke mond lan vin konsidere nou kòm yon Somali. Dayè, jounal dominiken an di konsa, se yon Somali, li Sendor yo wi, li di ke se yon Somali ki bò kote l la la. Fò w konprann a kisa yo konpare peyi a. E mwen menm panse ke komisè gouvènman an, puiskil è le chèf de la poursuite, fò l konprann wi, il è le chèf de la poursuite, il a le dwa devite ki il veu. Men nou menm an kalite davoka, on dwa se poze sèt kesyon, A kwa sèviront sè envitasyon pwiske sè pèsòn on ete toujou konsidere kòm dè advèsè politik de Jovenel? Eske moun pou yo rele yo ap rele yo oubyen eske yo pap gen kase fè kouri sa? E map di nou, gon on bagay kap fè deba anpil la. Aktyèlman la, nou nan on sitiyasyon denbwogliyo konstitisyonèl. PM Claude revoke, Ariel nome, e pwiske Ariel na pa ete enstale, sa nominasyon nè pa efektif. Konprann byen wi. E kounya la le prezidan di sena rantre an sèn. Pou nou evite ke kriz sa pèpetye, je sijerere. Aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile de s'asseoir ensemble pou trouve une entente nationale. Paske li trè zimpotan. Tan kou Ameriken di l, il faut partir de l'irregulye pou veni au regulye. Donk kelke swa sa k pral fèt la la, kelke swa desizyon k pral fèt la la, Cette décision ne respectera pas la Constitution, paske lè w ale nan atik 149 la, li di w au quatrième année du mandat du Président, le Président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'Assemblée nationale, se 10 senatè k rete. Sa vle di nous sommes tous dans l'inconstitutionnalité. Donk fò k tout atè yo chita ansanm, fò k tout moun autour d'une même table defini yon antant nasyonal pou revni, pou restore. la démocratie et permettre que pays retourner sur la base de la constitution. Quel que soit ce qu'a fait, des bons en dehors de la constitution, je n'y prendrai pas part. Parce que je suis avocat, défenseur de la loi, et m'a toujours gourmé pour respecter l'esprit et la lettre de la constitution. Merci beaucoup.